Medam mesye yo bonswa e tankou janm te anonse li ou sou panik FM 97 pwen 5 3 w pwen panik FM Haïti pwen net envite nou aswè a se senatè Wilo Joseph ki deja an liy avèk nou senatè Wilo Joseph kòman w ye? Bonjou zanmim bonjou tout ekip la bonjou tout moun mibalè tout ba plato bonjou tout moun kap tande radyo a travè planèt la. Don sa 24 sou 24. Men politik la pa gen moun ki wè klè ladan ditou non. Pa gen moun ki wè klè ladan ditou. Avan n antre nan dosye brilan yo, kòman, ki kote senatè Wilho Joseph sitiye la a? Ou nan Ariel, ou nan opozisyon, ki kote w ye? Monchè m pa nan ni opozisyon, dayè m pa renmen nan opozisyon mwen menm, m pa nan Ariel non pli. Ok, paske mwen menm depi depi m on kote m wè jou pa ka louvri pou patizan, pou peyi, pou depatman m, m pa ladan l. Kidonk, m pa wè pyès kote m ka ye ni nan gouvèneman, ni nan lopozisyon puiske m pa nan pyès, m rete m ap gade. Gen 2 mouvman ki te anonse nan Plato Santral, yo lonje dwèt sou yo kòm moun ki ta bòykote mouvman sa yo, 2 mouvman anti Ariel. Ou pa gen ankenn enplikasyon nan sa? Kèl enpòtans? Kèl enpòtans pou m al goumen avèk yon ekip moun ki kont Ariel? Kèl enpòtans? M pa nan gouvèneman Ariel e Ariel se yonn nan nèg ki pa respekte mo l ok paske malgre mwen te siyen akò 11 septanm avè l. atravè ARN Egzanp Nasyonal, e m kwè gen lòt òganizasyon Mibalè ki siyen akò tou. Epi misye pa respekte pyès. Misye pa, si misye bay moun manti, bon, e m pa kwè m gen enterè pou m al ni defann Ariel, ni kont Ariel. Ok, paske m pa gen pyès enterè. Bon, kòm nèg ki kwè nan eleksyon, asireman ou menm, swè pa w se ta gen yon stabilite politik epi pou gen eleksyon, pou al nan eleksyon? Alaprezidans ou toujou osena? Bon, jiskaprezan se osena. Jiskaprezan. Men m pa kwè genyen twòp gran enpòtans avèk tann eleksyon non. Paske Mwen menm, mwen toujou reyalis, mwen toujou klè, mwen toujou di laverite, menm si sa konn dewaje. Ou gon franc-parler, ann fè sa sè. Yeah. Eleksyon nan peyi Dayiti, ann gade, depi, daprè mwen menm, depi 30 dènye ane yo la a, eleksyon nan peyi Dayiti se li k mete peyi a nan eta l ye la a wi. Eleksyon mete peyi a nan eta l ye a. Mwen menm, franchman, malgre. Prezans mwen nan sena a tap itil, e lap itil anpil moun. Franchman, wè si gen yon moun ki pran pouvwa a ki vle sa chanje. An verite, yo ap fè eleksyon sa yo te dwe mèt fèmen bagay sa pou yon 15 an. Kòmsi pou gen yon ekip ki pran pouvwa la epi kap travay pou devlopman peyi a. Konprann kap aranje sitiyasyon paske peyi a fini nan men nou. Konprann chak tan gen eleksyon gon ekip vòlè tou nèf ki monte. Vòlè ki te la deja k remount ankò. Kòmsi sak pat ko pran yo vin pran, sak te pran ki te manke pran yo vin fin pran epi pèp la plonje, ensekirite vin pi mal, grangou vin pi mal, ensalobrite vin pi mal, kòmsi mwen menm franchman afè chak ton moun dim eleksyon malgre m se politisyen se zafè eleksyon m regle franchman li banm tèt fè mal depi yo dim eleksyon pa rapò a sam wè moun ki sòti nan eleksyon fè peyi sa pase. Donk ou panse ke fòk pèp la ta vote yon lòt jan? Vote kèlkeswa jan y ap vote a, paske mwen menm, mwen gen yon eksperyans mwen fè nan Sena Repiblik lan e ke m pa t fè nan Chanm dè Depite. E franchman, kèlkeswa jan pèp lan vote, y ap toujou vote vòlè, y ap toujou vote malandren, y ap toujou vote moun ki p ap itil peyi a anyen. Paske mwen di w deja, e sòti 90. Rive jodi a, se vagabon, ganstè, gang, kriminèl, se moun sa yo sèlman k pran pouvwa a. Epi men nan ki yo met peyi a. Paske vote yon lòt jan sa l ye. Ou gen dwa di bon misye se yon pastè, ok, misye di moun bonjou tout tan, misye saj, epi ou vote yon pastè. Epi lè l rive anba a, li montre w sa l ye. Paske pwoblèm nan se yon pwoblèm lòm li ye, se yon pwoblèm ayisyen. Kidonk kèlkeswa jan w vote w ap vote vakabon kanmenm. E souvan vakabon yo konn plis ke sa k plizoumwen pasab yo. Kidonk mwen menm franchman mwen di w gen de pòs nan peyi a se nome pou yo te nome moun ladan li. Epi moun nan yo ba yon misyon li pa ranpli l byen yo revoke l. Se konsa bagay yo te sipoze fèt. Men kesyon Eleksyon demokrasi sa a, se yon demokrasi ki merite repanse sou Ayiti. Bagay yo pa bon. Ok, eleksyon pa pral mennen nou pyès kote, men fòk gen youn kanmenm, paske nou nan yon rejim swadizan demokratik, men eleksyon pa gen pyès kote l ap mennen nou. Se toujou jan m sot di w la, vòlè ale, vòlè tounen, vòlè ale, vòlè tounen, enpi peyi a ap fini. Tèt chaje. Malerezman e konsa l ye. Senatè Rouleau Joseph, bon. Nou kòmanse konsa men m panse ke ou konnen l, moun yo y ap tann ou yon kote, ou genyen yon sòti ke w fè, genyen nòt vokal ki an sikilasyon, ki viral sou rezo sosyal yo, ou gen de atak ke w fè, ou lonje dwèt joudo w dwat sou ansyen kòlèg senatè w Rony Celestin. Ki kote pwoblèm lan ye ant ou menm e Rony Celestin? Bon, eske gen yon pwoblèm ki krisyal, ki grav antre mwen a Rony? M pa kwè. E avèk la sèl diferans, e mwen m pa renmen pale. M pa renmen pale sitou afè moun. Mwen menm ou wè la wi, mwen pa renmen pale sitou afè moun. Ok? Men gen de lè, gen de sitiyasyon ou konn twouve ou, ou oblije pale. men se pa mon jan e pwoblèm mounn yan m pa vle etènize sou li paske mwen pale nan karayib maten an menm lè m pat m pat sou sa bon mwen pale sou li e mechanste nèg mechanste nèg ou wè la a e pafwa se lajan pafwa se pouvwa ki anjandre konpòteman sa yo. Men pafwa se natirèl nèg yo mechan, nèg yo soudevlope, nèg yo pa eklere, sa lakoz genyen de bagay ki rive, se konpòtman sa yo ki souvan lakoz yo. E. Kisak pase? Menm si m pat vle pale de sa men m ka brèf m ka di yon bagay sou sa. Popilasyon ap kontan anpil. E n al nan eleksyon gen 3 senatè ki eli. Panike fè. Avèk 12 depite ki eli sou depatman an. Epi ki la. ki gon misyon pou travay pou depatman an sou demand moun ki te vote yo a, desizyon yo ta sipoze pran, travay yo ta sipoze fèt pou sosyete a. Sa se premye pwoblèm mwen menm avèk Rony Celestin nou genyen, ok, ki fè ke mwen ka di w nou gen yon ti pwoblèm. Wesime ke misye pa ale nan menm liy avè w? Mon chè, franchman, kòm sosyete a konnen l deja, e ke depi pandan eleksyon an, bon, te gen anpil kominezon, li menm, Jovenel, e lòt moun ankò pa t vle m rive senatè mwen menm. An depi du fèt ke w te nan ekip yo? E menm ekip la pat vle m rive. Se te sèl Prezidan Martelly avèk Anne Valery mwen te genyen nan phtk men tout rès moun yo pat vle m senatè. Y konpri Rony, lòt lòt ki te avè yo, ki te deja moun moun nèg yo deja avan mwen ok trete m de lavalas kòmsi te gen yon gwo pwoblèm. E ke pa gen pwoblèm mwen travay paske se pa pati k tap fè m genyen. Mwen travay epi mwen mwen vin senatè. Il arrive ke mwen te fè yon chwa pou ke lè m prete sèman se kòm si m te toujou an kanpay paske m te toujou di e jan popilasyon an ye la a, jan yo fè m konfyans m pa kay griyen dan fò m degaje m kou mèt Jan Jak pou m fè sa m ka fè. Epi se konsa mwen kòmanse travay. Enben depi nan monte Jak Guy Lafontan. Nèg yo mete yon barikad men wotè menm mwen m pa wè lòtbò. Epi lè m vin aprann aba yo ye ok etandone ke m se ansyen m se ansyen yon nèg bare m isi m konn sa pou m fè m tòde m koule m releve epi m fè kèk bagay nan nivo m ka fè l jiskaske 3 zan aprè prezidan voye nou ale epi M kontinye fè sa m te ka fè toujou malgre m pa chèf, jiska jodi a. Batay kont mwen, se pa yon pwoblèm non, pase politik lan se konba l ye, oubyen lavi an jeneral se konba, men se lè w wè yon nèg ki chèf nan peyi a, ki gen yon vòt popilè, menm si yo depanse pou sa, y achte m pa bezwen konnen, ou konprann, men kanmenm, yo eli, epi se moun sa yo k ap bare moun k ap fè travay sosyete a, pandan se tan yo menm yo pa antre nan lojik ede lasosyete, ou wè se grav. Se sa k fè m pale w de eleksyon an, se moun k ap pase moute, moun k ap rich epi pèp la ap plonje a wi. Well. Yo itilize pèp lan pou yo pran pouvwa pou yo fè zafè yo. Ebyen e pou m brèf sou sa map di a e mwen pèdi 28 pwojè nan planifikasyon 28 pwojè nan planifikasyon. Pwojè pou Plato Santral? Exactement, se misye fèm pèdi yo. Palan de Rony Celestin. Yeah, avèk kèk depite nan deplan plato a. Site non yo, nan vi konnen yo fòk, senatè fòk popilasyon an konn depite yo tou, kiyès yo ye depite ki fò, ki te kontribye. Bon, se pa Decoline, si se te Decoline m tap di w li, se pa Decoline, ok, se kèk lòt depite bò lakay mwen, Maissard, kèk lòt depite ki te nan ekip Rony avèk prezidan an ki, ok, yo blo mwen. Yo bay kote w? Men 28 pwojè sa yo son gwo mal yo fè mwen paske majistra Locha lagè mwen fè majistra Locha desann Pòtoprens li vin siyen 4 pwojè li vin siyen pwotokòl dakò avèk minis planifikasyon 4 pwojè ki se yon plas Mawouj ki se plas Dèvarye ki se mache. La Bastille a. Ok. E avèk ki lòt ankò m pa sonje men se te 4, Majistra Locha vini l siyen pwotokòl a minis lan nòmalman. Epi aprè sa e yo voye pwojè yo ale pou fè swivi pou finans. Enben se konsa gwo van an pase parèk se li ki te gen kontwòl ministè li, se te afè pa yo, gwo van an chavire tout bagay. Sa vle di m ba w sa yo pami pwojè yo. Wa. E la, piske m vin konnen se li menm avèk Timoleon ki fè m sa. Jak Timoleon? Wi, se li avè l. Epi, m vin konprann yon pakèt gwo bagay petèt m pa di la a. Kòmsi de dil ki te mande pou fèt nan ministè a, m pa t konnen. Si se kounye a, m t ap dakò kèk, men m pa t konprann ase. M te plis wè, a se majistra, se kazèk. Se bagay m pa t konprann, m pa t konnen ase. M koul kounye a paske m vin aprann anpil bagay. Enben, se konsa bagay yo fèt mal, m pèdi. Alò, depatman an pèdi. Enben, sa rive, mwen pran dènye fwap la avèk 71 nominasyon Ministè Planifikasyon fè pou mwen pou jenn gason, jenn fanm nan Plato. Epi ankò, menm mesye yo ak Timoleon ankò Yo pete koken, yo fè sendika soulve, di n minis lan fè lèt pou mwen a minui, yon bann, ou konprann, ou te konn bri sa a, fè ministè a paralize pandan 2 mwa, e ke moun sa yo, jiskaprezan, yo nan enpas. Yo nan enpas, yo nome, yo poko ka touche, oubyen, pase m te tande yon entèvansyon. Ou konnen te gen pwoblèm, sendika te bloke ministè a pou sa, bagay sa fè minis pèdi djòb, yon pakèt koze. Paske yo nome moun pou mwen nan depatman m sa pa t gen dwa fèt. Finalman, sa ki chanje done yo nèt se, ou sonje m te lanse yon batay pou tout majistra yo te gen 30 milyon de goud pa ane, e avèk 10 milyon pa seksyon kominal, pou n wè nan ki mezi nou te ka eradike yon ansanm de pwoblèm nan komin yo ak seksyon yo, e yon jan tou pou m te repouse. Kesyon, Tout lajan k genyen depite komin yo vòlè tout, tout lajan k genyen senatè depatman yo vòlè tout, enpi majistra yo toujou nan sitiyasyon difisil, kazèk yo menm yon moto siklèt kazèk la pa ka genyen, pandan se tan lajan seksyon an nan men depite yo, wa jwenn kat senk machin nan lakou depite yo, Ebyen kazèk yo pa ka woule yon bisiklèt, yap tounen timoun kazèk la pou kòb lekòl, ò lajan seksyon an nan men depite ak senatè. Sa di majistra m nan menm sitiyasyon an, m te sa te enève m, pase m te majistra, m konn sa m te konn pran avè depite a lepòk, e pandan m depite m son nèg ouvè, m te ede majistra, m pat nan blo yo, men m wè kisa. Depi te fè majistra kominal, mwen wè ki sa senatè fè komin yo, enben m te deside lanse batay sa a pou n wè nan ki mezi nou te ka fè lajan sa yo al jwenn komin yo ak seksyon yo pou zafè kolektivite rezoud. Bon, malerezman. M gen senatè Kedlè Ogisten alepòk pandan m ap diskite a prezidan lakay li. E sa k fè m di w eksperyans mwen nan sena a fè m wè pa gen peyi nèg pa nan panse peyi. Menm konpòtman ou wè nèg Plato Santral genyen, se li nèg nan Sid genyen, se li nèg Latibonit genyen. Menm tandans lan, egoyis, jalouzi, se mwen, epi peyi a p ap fè yon pa. Lè Kedlè parèt, sa k pase? Non, pandan misye nan reyinyon an kay prezidan epi n ap, n ap, m ap di, m ap pale a prezidan sou kesyon kolektivite a, m ap di l men ki enpòtans sa genyen si yo mache piblik yo konstwi, ou konprann, men sa, men sa l ka bay kòm rezilta. Ou konprann? Paske moun yo nan solèy, yo nan lapli, oke. Si yon machin pèdi fren. Tout ya nou wè sa kap rive nan lari ya jou jedi. Mwen pale. Mwen pale pou Tomasik, Sè Kalasous, tout kote. Mwen di prezidan an bay kòb la men sa kap rive. Lè sa a, Nènèl Kasi wè yap pale mal la, e monchè map di w sensèman, se se yon nan nèg ki te sipòte m pase li te prezidan komisyon finans, m te vis prezidan. Nou antann nou sou sa. Epi nou retire lajan an nan dèt piblik ak nan karavàn nan ke prezidan te mete yon bann lajan pou l pran bay karavàn nan yon ribrik ki rele nasyonal ki pa egziste epi nou fenk retire kòb yo ladan l pou nou te bay komisè gouvènman an ogmantasyon lapolis lasante edikasyon nou te fè yon nou t ap fè yon gwo bagay epi humm prezidan an pandan n ap pale misye di fòk mesye yo vote. lwa pwojè finans lan, jan l ye a pi ka gen modifikasyon ladan l. Epi m di prezidan an, Mwen m pa vin Pòtoprens pou m vin reta pèsonn non prezidan. Mwen vin defann yon depatman ak yon peyi. M di prezidan an, Ou wè bidjè sa a pap vote anba si modifikasyon an pa fèt pou yo mete kòb kazèk yo ak majistra. Epi kidnè Augustin kanpe l di m, Tande non, Willow, piga m ta wè m ta va al mete lajan sou kont majistra a. M gen majistra Pòdepè a. Se yon nèg m pral arete tèlman li vòlè. M pral arete l. Kounye a m ta va al mete 30 milyon goud pou yon majistra. Lòt semèn, y a mete m deyò. Y a pran plas mwen an. Se sa, y a mete m deyò. Ou wè nivo degre egoyis lan? Kòm si Mayisa pa al twò alèz, la pran plas fi yo. Paske Mayisa pa t vote l pa t pou li nan eleksyon, men pwoblèm nan. Sa vle di pwoblèm peyi a redui a yon endividi. Donk se ansanm de bagay sa yo ke w genyen ou menm kont Rony Celestin? M ap fin di w wi. Epi efektivman, epi m tèlman nève. Epi Kedlè di, Willow tout moun konnen se kandida prezidan w ye. Ron, se sa w ap fè la a? W ap fè kanpay? Tout moun konnen w kandida prezidan. M di m gen dwa. M ka kandida si m vle isi. Lalwa di sa pou m fè pou m kandida. Epi m fache, m nève, m frape pòt la, m al fè wout mwen lakay mwen. E sa se premye frap la. Kounye a Gary Pierre Paul Charles rele Rony Celestin nan telefòn li, nan radyo a, nan emisyon. Epi l mande l eske l ap kore m nan pwojè. Kolektivite a, desantralizasyon an, kisa l ap ede m fè ladan l a? Monchè, m te konnen se repons sa li t ap bay. Misye di, Bon, Gary, afè pise isi, pise laba a, m pa wè sa enpòtan. Majistra yo pa menm ka jere 30 milyon de goud, majistra pa ka jere l. Ke yo mete yon lajan, yon lajan pou gen yon gwo bagay ki fèt nan depatman an. Nou fè yon sèl bagay, tout moun wè l olye n al fè sa. Sa vle di, yo te mete plat yo blo m. E ni senatè Youri alepòk, tout nèg yo nèt, te wè nan mwen kòmsi, si pwojè sa a pase, m ap vin prezidan, m ap vin twò enpòtan. Se konsa, epi yo blo m. Evre, pwojè a pa pase, epi. Men kòman bagay la fini. Kidonk, nou nan depatman an, oke, nou konn sitiyasyon depatman nou. Enben, se tèt ansanm pou nou mete. Tantativ mwen fè, kòm ou wè nan voice misye a, li di w, li pa t ap chita avè m menm, moun mande l chita, li pa dakò, kòmsi l ap radote. Enben, se konsa ki fè nou jwenn depatman nou ap fini, peyi a ap fini. Pase pa ka gen koezyon. Chak nèg chwazi fè zafè yo pou kont yo o detriman de yon lòt. Menm lè nou nan menm espas, nèg la ap detwi w kòm si e li sèlman k pou ret nan espas la, fò l detwi w. E pandan l ap detwi w la, e pase pran tout moun ansanm. Pase detwi Wilo Jozèf. Bon, petèt se pa yon chòz fasil, men w ap detwi lasosyete atravè m. Se sa k rive la a. Kidonk, gen anpil bagay ki pa rive fèt paske. Moun ki chèf yo, yo te gen lòt ajenda e yo te gen pouvwa bò kot prezidan, men yo fè sort rive la yo epi depatman an pa jwenn anyen men tout nèg ki te chèf afè yo regle, sa k milti milyadè, sa k milyonè, depite milyonè, depite konprann se konsa, senatè milyonè, majistra yo bon pòdyab sa yo pa janm jwenn anyen yo menm, kazèk pa janm jwenn anyen ok epi. Popilasyon an livre a li menm. Peyi a nan tenten, tout moun nan tenten. Kidonk, jodi a, kilès k ap achte zam pou gouvènman, ki t ap achte zam pou gouvènman an? Senatè Rony, ou wè li nan lis moun zam yo. Senatè Rony k ap achte zam pou gouvèneman Ariel Henry an? Nan non jovenel ou bay se trafikan misye trafikan ou wè lap ou wè yo te soti nòt sou lis moun kap rantre zam sou peyi a pou fè zenglendo pou detwi peyi a pou fini avèl se konsal fèt epi yon lame wap fè sa vle di zam pou vann ou vann tout moun epi men sitiyasyon peyi a kidonk gen de otorite petèt pòdyab ayiti pòdyab plato santral antouka. Mwen m te konte fè sa m kapab men malerezman fòs yo te depase mwen. M panse l ap gen pou jou kanmenm. Pase fòk peyi a chanje bagay yo pa ka rete konsa. Senatè Rudo, nou tande w avèk anpil atansyon e ou wè ke m pèmèt ke w eksprime w, popilasyon an pèmèt popilasyon an fè konsta a tou pase mwen menm m te vle tande w e moun yo te swete tande w. Mentnan nan sòti w fè yo Senatè Rudo Joseph, Ou endekse Rony Celestin kòm moun ki ta tiye Neyemi, ki ta planifye ekzekisyon asasina Neyemi Joseph. Ou mentni sa? Men èske ou pa okouran de sa? Èske ou pa gen enfòmasyon sa deja? Èske ou pa t konnen l? Ann avanse. Èske ou mentni sa, senatè? Li di siman. Siman. Planifikasyon an fèt Mibalè. E gen moun Mibalè ki te nan asasina a. Petèt avoka, gen moun ki te nan asasina a. E sosyete a, gen anpil moun ki konnen li men ki pa pale l. Mwen menm, m on ti jan malalèz parapò a de bagay ki rive epi kòmsi sosyete a konnen wi. Petèt menm lajistis ka konnen epi yo fèmen je yo sou sa. Mwen menm, m te ka chwazi, paske Neyemi te zanmi m, li te nèg mwen, oke, ou wè m te mete l nan ona, bon, nèg ki te direktè ona Mibalè a, yo batay kont misye, m pa konn rezon yo, yo fè yo pa antre, se te menm epòk James Thomas, Zétrenne Sodo. Yo fè yo pa rantre. Apre sa, mwen renome yo ankò nan afè sosyal. E kidonk, Neyemi te toujou nan afè sosyal. Se nèg mwen. E sa te deranje m. M te souvan konn pale avèk madanm ni. Men pafwa madanm nan pa t twò konprann mwen parapò a yo panse m te moun Jovenel twòp. Oke. Yo pa t twò konprann. Ou te konn pale avèk madanm ni avan asasina li oubyen apre? E aprè asasina a e paske aprè asasina m pale avèk Anne men m te plis konn pale avan ok kounye a ok m rete m ap swiv sa k ap fèt. Selon ou menm kisa k ta pouse mesye yo tiye Nemy? Bon nou tout ka konprann se politik y ap fèt mwen sonje Jean Lamy E pa Jean Lamy non, Félix Lamy, Radio Galaxy. M chonje lè ay pran misye, m t ap swiv nouvèl la an dirèk nan moman lè ay pran l. Jandam yo al pran l. Yo disparèt li jiskaprezan. M konn re, m konn koz yo. Ok, gen anpil jounalis ki disparèt isi. Nou konnen se pou kou an fas gouvèneman. sitou gen de nèg ki pa gen kolòn vètebwal, kòmsi ki bezwen plè a gouvènman, ki bezwen fè prezidan wè ke y ap travay pou li, oke, oubyen kèlkonk, yo asasinen yon ansanm de moun jis pou plè a chèf yo, oubyen de pwòp gre yo, yo fè sa. Men, lajistis isi, mwen se franchman, sa bay degoutans, paske Mwen aprann ke gen yon dam ki nan prizon mibalè, mwen pa konn si yo lage l. Manman Fabiola Camo. Sa vle di yo lage l, yo poko janm lage l? Non, li nan prizon toujou jiska prezan. Alò, ou wè, ou wè eta vagabondaj la? E, si yon moun nan prizon, dayè lalwa klè ladsi, okenn moun pa dwe kondane nan plas yon lòt. Wè. Se sa lalwa di. Kidonk, lè ou kenbe moun nan nan prizon, san moun nan pa t nan asasina, se pitit li yo di ou kenbe l nan prizon. Bon, wè bagay sa a, se yon vagabondaj li ye. E bon, bon mwen m pral fè libere manzè. Paske, wè, m gen yon pwoblèm wi, m pa renmen moun fè moun abi. M pa renmen moun fè moun mal. Se yon abi y ap fè dam nan e ke lajistis Mibalè pa gen dwa fè sa. e fòk gon jij ki gen kouraj pou libere dam nan paske men banm di nou pawòl mwen moun mibalè tou nou bay problèm wi bon kòman nou fè yon bagay klè konsa yon moun pa gen anyen pou wè nan asasina epi l nan prizon epi tout moun mibalè kanpe la nou pa debake nan pakè a fè yo lage moun nan. Ou di ou pral fè libere dam nan senatè? Wi paske sa pa gen dwa fèt. E. Wap tou kontribye pou yo arete moun ou lonje dwèt sou yo la yo? E. Banm di w, lajistis konnen tout bagay ki genyen deja. Non men, senatè tande, moun, jij ki kouri pou dosye a, yo, yo pè, yo di ke yo, yo pa gen sekirite, yo. Ki sa, ki sa yo pè? Yo di yo pa gen sekirite, yo pa gen sekirite. Sekirite ki sa? Sekirite ki sa? Se vre, se yon rejim tèrè, se yon rejim anmèdan, ba yo tèt anba, tout nèg ap sèvi a bandi pou yo fè yon bann dezòd, sa ka rive gen moun ki pè. Men kanmenm omwen yo ta lanse bagay la ok men lè w kenbe yon inosan nan prizon se vagabondaj li ye bon bon Crispen m panse pap Cris pap tande men Crispen si w la ou se reprezantan m e sa m pral di a ankò Decolinabel menm lè nou pa mwen avè w nou pa twò zanmi gen ti pwoblèm men kanmenm nou pa enmi mwen avè w nou pa enmi se bagay politisyen tradisyonèl w ap fè k fè nou pa bay men nou pa enmi. Alò Decoline la Mibalè e ekip Chris Perrin la menm lè la a Decoline yo pa twò kole. Mesye dam pou tout moun Mibalè pa ka met ansanm la pou nou desann la pou nou di jij lan lage inosan an al arete koupab la sa m pa dakò l. Bon Decoline mwen m mande w pou ke w pale avèk moun la a pou nou regle bagay sa a pou ke dam nan libere. Kidonk se se pa serye. Kidonk si moun ki fè aksyon yo la ou gendwa pa ka pran aktè a konnya Senatè Rulo, e, èske gen 2 jij ki nome la, èske ou prè ou menm pou ta kontribye pou ke nèg sa yo ta gen sekirite, yo ta gen yon machin blende nan men yo pou yo te te dosye sa? M pa pral nan kontribye pou nèg gen sekirite, se pa pwoblèm pa m nan sa. Paske, e, lajistis se lajistis. Byen ke nou konnen lajistis la fèb tankou yon pay, nou konn sa, men se lajistis. Kidonk, e, si gen yon desizyon k ap pran, kòm isi nou konn bagay la, se la rezon di pli fò bagay la ye. Zafè Neyemi pa ka jwenn jistis kounye a, paske se la rezon di pli fò. men kanmenm menm si ap gen pouvwa lajan toujou men kanmenm gen de bagay ki ka rive fèt mwen se sam pou li mwen vle sa rive ok kidonk ankò map di avèk moun mibalè avèk tout jèn gason jèn fanm ki gen manman yo si se te manman yo ki te nan sitiyasyon difisil la kisa yo tap fè pou ke nou fè yon ekip. pou n al nan pakè a pou n al mande jij la pou libere dam nan paske si w pa jwenn anyen kont dam nan ou pa ni jije l ni kondane l se vagabonday sa ye se vagabonday sa ye e m kwè tout avoka mibalè konnen ke detansyon prevantiv pwolonje a li pa egziste fò yo konbat li ou pa ka pran moun ou mete l nan prizon pou granmesi epi ou kite l nan prizon pandan yon bann tan se vagabondaj kidonke fòk tout avoka mibalè. mete men alò avoka pa nan ki pa nan dosye a wi ou konprann pou tout mete men pou ke mesye Crispin yo ekip la tout nèg yo dekolin nou tout majistra locha tout moun nèt ansanm jounalis pou n al libere dam nan paske se mechanste li ye si se te manman nou nou pa t ap dakò pèsonn pa gen dwa dakò pou n fè moun abi nan nivo sa a w ap chache tifi a chèche l Wap chache yon lot, chechel. Men koman ou kenbe manman. Yo pa konn kenbe moun nan plas yon lot. La lwa pa di sa. Se mechanste li ye. Ki donk m panse ke dispozisyon ap pran pou ke nou ale tiye malerèz la kote li ye a. Paske lè moun nan prizon m konn nan ki sitiyasyon difisil moun ye. Mwen menm lè m te nan prizon, m wè kondisyon an. Ki donk mwen pa dakò. Se mechanste li ye. Fok tout moun revolte sou Mibalè pou nou fè libere dam nan. M panse sa pral fèt. Ou pa di anyen. fè sa. Ou pa di anyen, ou pa di anyen de Chandou ki li arete nan menm nan kad menm dosye sa tou? Ki moun? Ou pa di anyen de Chandou ki arete nan menm dosye sa tou? Mwen se dam, se dam nan m konnen, m pa konnen lòt moun, se dam nan, manman yon ti dam yo di ki pa la, se li menm y arete. Kidonk se yon se mechanste mwen sot di l, paske ou pa gen dwa arete yon moun nan plas yon lòt. Kidonk mwen di pou ke moun yo pou konsyans moun yo revòlte mibalè pou ke yo al fè libere moun nan. Paske vwa pèp se vwa Bondye, pou ke moun yo fè sa. Mwen menm petèt pouvwa m febli, pouvwa m febli men si pouvwa m pa t febli m t ap gentan tranche sou bagay sa deja men Men lè bagay sa tap pase ou pat senatè? Non tout lè arestasyon an m pat menm okouran de sa Sa se piske m te konnen kote bagay yo ye bon m pat twò okouran m pat entèveni m pat konnen twòp kidonk se sa kidonk m panse nan semèn yo la moun Mibalè pwal deside pou yal chanje sa pou yal fè li Donk wap vini sou le tèren pou akonpanye moun yo al nan pakè pou M pa bezwen vini sou le tèren gen twòp moun la a pa m di w Dekolin la Krispen la Majistra Locha la Jounalis yo la, tout sitwayen yo la. Non men, Chrispin gen de tentativ ke l fè, li sanse. Non, apa m di w, apa m di w, Chrispin gen dwa fèb, li pa ka fè l. Men si tout moun vin ansanm, yo oblije tranche, paske se yon abi, se yon mal. Se pa yon bagay nou pral fè mal kont, se pa yon kriminèl nou pral fè lage, se yon inosan. Kidonk, bouwo a la, nou pa arete l. Se vagabondaj sa, se sa k pa bon an Ayiti. Politik de pwa de mezi a, m rayi l. Kidonk, mwen menm m panse ke Ok paske m vin konnen m gen bagay m pat konnen avan ou konnen tap telman bagay map regle bagay gen kek dosye ki pat tro enterese m. Wi men tanke dosye Neyemi an asasina Neyemi kiyès ki tiye Neyemi paske. Non non mwen menm map di w banm di w m son politisyen ok e ou wè chak pyon ap deplase fò w gade koman w ap deplase l mwen pale avek moun mwen pale a chèf men chèf pa aji. Ti chèf pa aji. Gen yon seri de gwo kouvèti ki genyen. M blije koul. Gen bagay m paka, m paka fè. Gen bagay m paka fè. Men, sonje m di w, tout moun yo la, tout moun konnen yo. Petèt, gen moun, moun konnen, bagay la pale anba chal, yo pa t ka pale l fò. Mwen m pale l fò pou yo. Paske, sensèman, m t ap kite tout bagay fin plonje. Epi pou ke nèg yo tranche. Paske, asasinen nèg la. San l pa gen anyen avè w. Paske, ki sa k pase? Libète lapawòl, li garanti pa lalwa, e avèk la sèl diferans, fò w pa twò deranje yon moun nan di bagay ki pa sa. Oke, men w lib pou di sa w vle, depi se pa bagay k ap deranje moun. Paske e sa Prezidan Aristide te toujou di l, respè youn pou lòt. Kidonk, Neyemi, mwen m konn pale a Neyemi, m konn di l, Neyemi w ale twò fò, Ok nou konn pale se nèg mwen. Men se pa sèlman Neyemi ki te nan batay kont pouvwa Jovenel. Te gen yon bann moun ki t ap goumen kont li. Men sa k pase la a? Sa di ou asasinen l ou touye l. Epi ou lage tout pitit li, fanmiy li, tout moun li nan pwoblèm. Mwen m p ap fè sa mwen menm. M p ap fè sa. Si m an danje, si m an danje an ka de lejitim defans, mwen ka defann mwen. Men m pa gen pou m al detwi yon moun paske moun nan pa vle wè m nan politik, paske moun nan pa pou mwen, paske, non, m pa konsa. M pa konsa. Fò m al mande moun nan kisa l gen avè m kòm pwoblèm. Epi pou nou rezoud li. Se konsa mwen menm mwen ye. Kidonk, sa k rive yo, se vrèman malere. Se regretab. Bon, ou wè tout eskandal nèg fè, nèg pwofite pou fè kapital politik a lanmò nèg la. Yon bann rans. Epa sa exact kap mezire nan menm nan menm fini ki donk m panse se pa byen ditou konprann lè yon nèg ap itize pouvwa l wap itize pouvwa w wi wap itilize fòs lajan w epi pou detwi pitit sosyete a mwen m pa ladann mwen pa janm konsa e sa fè w wè Sa fè anpil tan, mwen a misye nou gen ti pwoblèm nou. M pa janm ni nui li, ni anmède l, ni pale nan radyo, ni di kwakseswa de li. M pa ladan l. Men m vin reyalize ke misye se yon sipè mechan. Se yon sipè mechan. E m kwè si mechanste se yon tit, si mechan se yon tit, Monchè tit sa m pa bezwen l. Si mechan son tit wi bon mwen m pa bezwen l. Kilè w vin reyalize ke misye mechan nan nivo ke w ap pale la? Nan, m reyalize sa lontan wi. Men, sonje m di w, lè w pafwa ou gen rezèv. Ou gen rezèv sou anpil bagay. Pafwa ou konn pa pale e pi bon. Men gen de aksyon ou vin konnen epi ou di bon si w pa fon avanse la, petèt sa ka vin pi mal, lòt aksyon ka repwodui. Epi ki fè ok ou gaye oun nan jis pou evite lòt aksyon pwodui ankò nan menm jan an. E sensèman peyi a pa gen chans ditou paske tout moun ki te la pou ede yo se detwi yo detwi. Franchman se malere. Donk sa w ap fè a la senatè e. Li pa gen ankenn rapò, li pa gen anyen pou wè a yon batay politik pou gen menmiz. Tande non, pou gen menmiz sou depatman an, se pa sa l ye. Ki batay? Ki batay pou menmiz? Bon m di w, m sot nan eleksyon, m premye senatè nan depatman. Sou 97 mil vòt valid, 97 mil vòt ki bon, m fè 68 mil. M fè 68 mil, Sou 23 kandida, 23 kandida, mwen fè 66 mil vòt sou 97 mil votan. E alò vòt valid. Bon, kèl enpòtans ki sa m pral di de menmiz sou depatman an? E pandan tout karyè m, malgre kontrent de tout sòt, m toujou kenbe pwisans mwen akote patizan mwen, akote lasosyete. Pèsonn pa ka repwoche m de anyen. Èske ou panse si gen eleksyon demen maten w ap rive fè menm bagay la ankò? E mwen menm, sèl verite m ka di w, depi gen moun ki al vote nan eleksyon an, m ap fè 80 pousan nan vòt yo, depi gen moun k al vote. Paske moun yo renmen Willow natirèlman. M pa yon mantè, m pa yon blofè, m p ap bay patizan m manti, m p ap bay moun manti, mwen toujou di laverite. Sa m ka fè pou ou, m ap fè l. Sa m pa ka fè, m di ou bon, tann mwen oubyen m poko kapab. Se konsa m ye. Kidonk, sa moun bezwen? Ou bezwen yon moun, yon fonsè, yon moun k ap travay, yon moun ki vle travay, yon moun ki konnen pèp li la fò l travay pou li. E se sa m fè. Kidonk, ki sa mwen m pa gen yon patizan m pèdi. M pa gen yon patizan m pèdi. Oke, okontrè, plis moun ranfòse. Paske tout moun reyalize ke si yo bò kote m yo gen chans pou yo viv. Paske m pa nan blo patizan, m pa nan wè djòb twò bèl, twò gwo pou m ba yon patizan m. Paske m ta renmen wè tout moun ap viv byen, m ta renmen wè tout jenn fanm, jenn gason ki pat espere vin espere, ap bouje. Tout nèg ki fin fè etid yo, k ap drive, ki nan sitiyasyon difisil, m ta renmen tout. Kondisyon tout moun chanje la a. Bon, se sa sosyete a konstate e se sa yo wè e se sa m ye vre. Bon. Senatè Rulo, a titre de rapèl, dezyèm tou eleksyon antre Abel Descollines e Rony Celestin, kiyès ou te sipòte? Kilès m ap sipòte? Kiyès ou te sipòte? M pa, ban m di w, m pa, m pa, ok, kòm w poze m yon kesyon, ban m klè pou a la sosyete. M pa sipòte yon pyès. E dekolina bèl e lè misye potko depite li te nèg mwen li te nèg mwen lè li potko depite men depi lè li vin depite li te nan kan lamòt a odon byen eme tout ekip la ki pat kolòn mwen epi yo fè kò kont mwen yo pa kolòn mwen pa gen pwoblèm E tout moun pa oblije moun ou. Kidonk nou pa kolonn. E nou vin kandida ansanm la a. E nan menm pati, ou wè kòman sa te ye, kòmsi nou te toujou pa t twò kolonn. Wè. E misye t ap fè kanpay pou Gelin kont mwen. P. phtk. Phtk. Ok. Men se te Wilfrid Gelin k ap fè kanpay kont li. Li vote ba Plato, pa vote wo Plato. Misye te konn ap ranse. Men, pa gen pwoblèm, paske se politik, chak nèg gen nèg ou. E Rony Celestin ankò, mwen di w ke. Depi 2016 nou pa twò zanmi ke sa e ke pa rapò a konba yo tap mennen kont mwen bò kote Jovenel pou m pat rive senatè e ou sonje tout dyèl ki te genyen sou plas Ench lan lè misye tap pale lavalas mal mwen konn dekonnen li pale lavalas mal ou fè tout plim sou do m monte paske si e pat lavalas la m pa tap la m pa tap egziste toujou a rejim brital militè a ok kidonk se vre peyi a plonje anpil Men, se tout nèg ki pase apre Aristide yo ki plonje l. Kidonk, m ap toujou fyè dèske m te Lavalas. M ap toujou fyè. Kidonk, misye te gen yon pwoblèm de pou pou w bon devan Jovenel, fò w se makout, fò w pale Aristide mal pou Jovenel moun pa w. Mwen m pa t ka sipòte bagay konsa. E ke nou te fè yon dyèlman avè l. Depi lè a, nou pa kolòn menm. Sa se Rony. Epi, mwen m pa t gen kou wè chak kote m pase nan kanpay, nan tout rasanbleman, kit Martelly la, kit lòt moun la, m toujou di, Mwen se Lavalas. Epi m fini. Yo konbat mwen anpil, men yo pa t ka fè m anyen. Ok. E jiskaprezan, depi yon nèg di Aristide, monchè, w ap jwenn avè m. Depi w di Mal, w ap jwenn avè m. Paske san lavalas la nan sanm el pap sòti. Kidonk e se sa mwen pat gen pyès nèg yo men avèk la sèl diferans e patizanm yo mayisad m te tèlman pa vle o ni aje fò m diw la verite mwen di yo mèt pran nenpòt ki senatè men pa o ni. Epi efektivman ekip mwen an te pran dekolin. Sa fè dekolin te bat o ni mayisad Non, ti pwoblèm m a misye pa grav non. E se Decoline nan nivo m non. Li pa nan pwisans mwen. Sa vle di pa gen pwoblèm, nou ka nan menm lakou si tan an An kounye a misye ap kòk fèmen, ou ap ouvè nan lakou a e ou k ap kòk chante. M nan renmen e mwen pwisan. Konprann? Sa vle di Decoline, Decoline e nan kout si li l ap vini. Ah ok, te konnen yon timoun li ye? Ah monchè, pantalon m tou fèt monchè, depi w li m menm pye pantalon li poko koud. Kidonk, depi w li m, misye ap ri la a kote li a. Kidonk, kidonk m ap di Decolin an nou antann nou sou plato a pito olye ke l ap koute lòt nèg lòt depatman k ap regle zafè yo. Ah w ap pale de kiyès la, lòt nèg lòt depatman an? Bann vakabon nan lòt depatman kap kreye pwoblèm. Nan nou konnen a Decoline trè pwòch Youri Latortue, eske se de l wap pale? Aa Decoline konnen se yon blofè, nèg sa yo blofè yo ye, menm lè Decoline lan se yon blofè tou men li konn lòt nèg yo ye gwo blofè yo ye. M panse nou ka antann nou plis pou depatman Sant, paske enterè dirèk la denominatè komen an se Plato Santral li ye. Si m byen konprann la, pòt egzanp ta sot al ouvri byen laj la pou Deco? Nan yon egzanp mwen pran avè w. Yon egzanp. Yon egzanp dan legzanp. Wi, lè si misye vin jwenn nou la, n ap trè, n ap trè kontan akeyi misye. Li pale sa deja avè m. Li pa, alò, dekoule m pa met afè w deyò non. Li pale sa devè m, bay, n te nan planifikasyon ansanm. An, li bezwen vin nan egzanp lan? Li di men ban m egzanp, wi, e se nan egzanp l ap kandida. Gwo koze. E sa ka rive. Men, alò, nou di sa, s on ti blag, ou konprann? Men sa ka rive paske. An jwèt konsa nou batize Jwif? Bon, pou politik la pa ensa, se yon kesyon de depatman sant li ye. Paske an politik pa konn gen enmi toujou, ni zanmi pèman ni zanmi pèmanan. Se enmi yè, zanmi demen, zanmi yè, enmi demen. Kidonk se sa politik. E m kwè ke pa gen twòp gwo pwoblèm. Oke? Nan Dekolin kontan la. Ou konprann? Fanatik Deko kontan. Antouka, Deko se manm egzanp, tande papa. Ki donk se sa, m panse ke m pa te gen tou 2 mesye yo, m pa t pou yo pyès. Men Descollines te jwenn yon avantaj paske Rony an se te li menm plis pa t vle wè, paske se li ki te plis konbat mwen atravè Jovenel, atravè ekip la pou m pa t pase. E ke Sè Kalasso se te yo bay lòd tou pou yo pa vote m. Men malerezman m bat li a 6000 vòt kont 3000 Sè Kalassos lakay li. M cool men bagay yo gwo nèg anpil wi. Bon jan misye te kanpe avèk Jovenel kisa w panse ki ta ka alabaz de soulèvman sa kont prezidan pou l ta asasine li? Bèl bèl bagay. Tout richès Jovenel se nan men misye li ye. Tout kisa? Tout richès Jovenel se nan men misye. Ah bon? Ou wè nèg la te gen tout ladwann li pou li, li gen bmpad pou li, li gen FDI pou li, li gen ona pou li, li gen bnc pou li, li gen tout bagay yo pou li, pou kouvèti. Se konsa bagay la te ye. Kidonk, Jean Claude Duvalier mouri pou menm kondisyon an, paske li te vle rekipere tout byen li yo. Dapre istwa toujou, René Préval mouri pou menm sitiyasyon yo. Sa ye chaje bagay. Se te gwo bann nèg ki mouri se paske enterè yo twòp nan men lòt moun gen anpil koze e mwen menm m pa antre nan twòp detay paske gen de bagay k ap pale anba dra ki pa pale an piblik ok kidonk si pa nesesè pou w pale pou w di l an piblik ou pa di l tou men gen anpil gwo dosye pawòl y ap pale tanzantan. Donk Senatè Willo, aprè sòti sa la, moun Mibalè kòmanse kontan, gen de moun ki ap ekri sou rezo sosyal yo, fanatik Neyemi, fanmi Neyemi, kòlèg, konfrè etc. Yo kontan, yo di ke bon la ou pral ede Neyemi jwenn jistis. Yap tande w la. Adrese w avè yo non. Men, se sa, lè m mande moun yo pou ke yo, yo, e kòmsi, kòman mo a ye, pou ke moun yo, e, alò lè yon dosye kòmanse, pou ke yo kontinye dosye a, e fò yo gade tou ki avoka y ap pran nan dosye a, paske lè gwo lajan konsa, pou yo konnen ki jij. E si y ap retire l nan men yon jij, si jij yo kite l pou yo chwase yon jij ki plizoumwen onèt, swadizan, pou ke yo bay dosye a, paske gen nèg ki pa ka kanpe devan lajan. Ou konprann? Gen nèg ki pa ka kanpe devan lajan jodi a, e gen gwo lajan nèg sa bay. Gen nèg ki pa ka kanpe devan presyon pou ke, menm jan mwen mande pou fanmi Claudy Gassant kontinye pote plent pou ke gen ankèt ki ouvè ankò sou asasina yo. M panse se trè byen pou ke fanmiy nan ok e map tou di yo sa ankò si yo pat byen konnenl ke Neyemi avèm se te 2 bon patnè e donk sa te fèm mal men malerezman gen de bagay ki pat ka rive mwen te toujou cool mwen te toujou gade bagay yo men mte konnen nenpòt kilè o moman opòten bagay yo ap pran lari kidonk se pap movè si Neyemi jwenn jistis. Peut-être, sa ka anjandre lòt moun toujou ki viktim. Li ka fè gen lòt moun ki vin jwenn jistis. Paske si pa gen yon egzanp ki trase, se konsa bagay la ap toujou ye. Nèg la fè nenpòt ki krim, epi tout moun konnen, tout moun ap gade, epi li fè de, twa, kat, senk lòt dis ankò. M panse fanmi nan ap pral akselere bagay la plis pou ke. E jistis fèt epi pou dedomajman yo ou menm pou gen dedomajman pou ke gen anprizònman pou ke gen de bagay ki pa repete ankò. Ou pare pou w ta ede fanmi an nan pou yo ta jwenn yon kabinè davoka ki pou akonpanye yo? M pa gen okenn pwoblèm paske m te toujou konn ede endirèkteman atravè Neyemi. Sa vle di m ka toujou kontinye fè sa paske mwen menm m s yon nèg papa lè m anbake Lè m di yon moun m ap ede w. Depwè m te fin di w, ou mèt ale m dède w. Ou pa bezwen gade dèyè. Ou la. Mwen dède w. Se tanperaman m. Ou wè malgre Neyemi mouri, mwen te toujou fè afè sosyal, peye madanm nan. E m te m te mande madanm nan, m te di l, kot manman Neyemi? Li di m li la. Mwen te di madanm nan fòk li bay manman Neyemi 3 mil dola chak mwa. Kidonk, ou wè m te toujou ap ede. Ou panse jiska prezan chèk la toujou vini nan men madanm nan? Bon, mwen avè l nou gon ti tan n pa pale, m pa konnen sa k rive non. M pa konnen sa k rive. Men m panse si l pa t vini l t ap rele w kanmenm pou l di w pa vini. Chèk la te konn soti san pwoblèm. Oke. Sa vle di. Avan m di sa, avan m di yo sa, m ap di avoka k konnen li gen men l tranpe nan lanmò Neyemi an. Li trè trè awogan tou wi Mibalè. Ban nou non l non. Non, m p ap di non l. L ap tande tou. Ok. E m ta renmen misye yon ti jan kòmanse aranje l, paske gen de bagay ou fè si w se avoka. Nan ki bagay malpwòpte, vagabondaj ou ap antre tèt ou? Bon, donk pi devan m panse. Laïs ap gen pou rele yo e tout moun ap ap wè pase bagay ap vin aklè. Ok bon e ankò mwen salye tout tout patizan tout ekip la e pap Crispin ok depi m di Crispin a di tout ekip la atravè Crispin e nou salye nou nou di nou nou kontinye batay malgre van ze mare e wout la long sèt men nap nou pap kanpe nap kontinye avanse e paske fòk peyi a debloke fòk peyi a demare. Fò ensekirite kaba, fò lavi chè kaba. Epi tou, m gen yon dènye bagay pou m di tou e ki trè enpòtan. Ann alèz Senateur. Kesyon gaz la. Kesyon gaz la, m ap m ap di yon bagay pou tout moun yo ka tande l. Se pa yon pwoblèm k ap rezoud demen. Paske se yon rezo, se yon rezo ki òganize yo. Se ladwàn, yon rezo ladwàn avèk bmpad Avèk de twa otorite ki òganize. Ban nou kèlke non, ban nou kèlke non. Tande, tande sa m ap di a byen. Ou wè lè w jounalis, gen de pis yo ka ba ou an jagon, epi ou al chèche rès lan. Mwen di w rezo ladwann, kidonk m deja di. E mwen di w bmpad, kidonk direktè bmpad, lòt moun ki nan bmpad, ok, k ap vann diri, k ap fè bagay yo, s on rezo l ye. E sa m ap di a. M pa endekse moun ki gen ponp gaz yo non. Si sa rive tou men m pa endekse yo. Genyen rezo sa ki fonksyone konsa. Tout gaz ki vini, w ap jwenn tout nèg ladwann yo, tout nèg bmpad yo, ou wè nèg ki direktè bmpad la? Fò l gen nenpòt 40 ponp nan peyi a. Ponp gaz yo fè li menm menm ok avèk ekip li lòt anpil anpil ponp kounya lè gaz la vini gen de kote yo pa fè ponp lan non yo fè yo met tank yo anba tè epi yo stoke yo stoke tout gaz ki vini sa di lè gaz la vin nan ponp lan alò m pa konn sil valab pou plato a non men pòtoprens se sa si machin nan pote 10000 galon. Yo mete 1000 galon oubyen 500 galon nan ponp lan epi kamyon an deplase l al mete gaz la yon lòt kote. Epi demen ou ponp ouvè, ou wè moun sanble, moun moun, aprè demen pa gen tras gaz epi gaz la al fè mache nwa. Kidonk ou konn sa k pase la a? Yon gwo rezo ki la a, ki monte pou detwi lasosyete. Paske depi pa gen gaz, se yon pwodui transvèsal, Nou konnen ki sa ki pwodwi. Se tout bagay ki monte yon sèl kou, jan w wè sa fèt la a. Se mechanste li ye. Leta a poko janm an mezi, paske ekip la anpil, ok, paske gen ramifikasyon. Leta a poko janm an mezi, e m rele Ariel pou m pale sa avè l, pandan de twa fwa li pa reponn, bon, m pa di anyen, men m ap fon jan kanmenm pou m eseye pale sa avè yo. Si l pa ladan l, petèt yo ka pran kèk dispozisyon. Paske m wè pwoblèm nan aji m, ok, fòk mwen goumen kont li, paske Depi wap travay pou la sosyete tout sa ki kont la sosyete fòw denonsel si w paka goumen kont li dirèk fòw denonsel kidonk se sa kidonk moun yo m kwè nou okouran ke lè kamyon gaz yo vini se yon ti tak yo debake nan tank lan kamyon an repati a gaz la al yon lòt kote pou ke gaz sa e vann nan yon lòt pri. Epi popilasyon an nan pwoblèm. Kidonk se sa. E nou wè traka. Pwoblèm yo anpil. Bon, pwoblèm yo anpil. Men malerezman, nou konnen ke nan tèt BMPAD se Ignace. Men kounye a la. E vakabon. Monchè, gade, nou tèlman gen pwoblèm la a. Nou tèlman gen pwoblèm la a. M pa konn kilè pwoblèm sa yo pral rezoud. Paske, m pa vle pale twòp. Ou pa konprann? Gen de bagay m pa vle pale. Bay jodi a la humm rezo a gounen. M pete l yon lòt fwa e m ap fin agimante m epi m a lage ba yo pou nou paske m santi gen yon bagay k ap mache mal la a kòmsi m wè peyi a ap mache vè yon eklatman sosyal ok e nèg yo petèt nèg ki ap anjandre l yo yo ka poko wè sa. Yo konprann, yo ka pa ka, yo ka poko wè li, yo gen dwa fè sa ap fè yo la a. Epi sa k pral rive a, petèt yo te ka pa t swete l, sa k pral rive a, men se yo k ap anjandre l, petèt nan enbesilite oubyen nan vorasite. E gen kèk bagay m panse ma gen pou m di sosyete a la pi devan, k ap chokan an, men penenpòt, m ap di li, men pa kounya, paske m ap fin gen tout bagay. Klè, epi m ap di nou sa li ye. Bon. Senatè Rulo, nou te kontan fè ti pale avèk ou. Anpil koze pale. Mesye bon bagay, kenbe la. M te kontan. Mèsi bokou, mèsi bokou.